Ti boutèy gen bouchon l. Gwo boutèy gen bouchon l. Mwayèn boutèy gen bouchon l. Dan mijann gen bouchon l. Ale wè pou Vitelòm, se pa li menm ki pa ta dwe jwenn bouchon l. Medam, mesye, èske nou okouran ke depi 18 me a pou rive jodi a nan moman m ap pale avè w la la a, Menm yon peta pa janm tire nan penye. Ou pa ta renmen konnen rezon an? Eske se lapolis ki koz? Eske se bandi ki koz? Rete la nou gen detay pou ou. Mesye 400 Mawozo yo fè gwo menas. Yo menase tounen nan zòn Chada, Bitbwaye. Rete la nou genyen anpil detay pou ou. Yon lòt kote nou genyen yon journaliste ebyen ki te fè pati de kominikasyon Genève en famille et allié manyen yonn manyen tout la. Ou bezwen konn kòman l rele? Rete la nou gen detay pou ou. Lapolis voye bèl kout filè! 6 endividi arete nan Kanaran. Hum nan moman la yo yo sou kontwòl lajistis ayisyèn. Hum good job lapopo. Yon lòt kote tou, lapolis arete 8 endividi nan yon zòn ki rele Lilavwa 49. Rete la, se sou ansanm de pwen sa yo nou pral epiloge pou ou. Ebyen jodi a se yon veritab melting pot ke nap fè paske anpil enfòmasyon menm sou Michel Martelly nou genyen pou nou fon. Ti bat bouch. Hein mesye bonjou si se nan maten bonsoir si se nan apre midi men sa depan de lè wap tande e gade video sa paske li gen dwa maten pou nou lapre midi pou ou li ka apre midi pou ou tou l maten pou nou hein nou pa ka kont sa non ebyen nou kontan gen yon kòm fidèl telespektatè nou mèsi avèw ki toujou ebyen pataje chak grenn emisyon ke nou pote. Mèsi avèw ki abòne deja. Ou menm ki potko abòne fè sa kounya, abòne, kòmante, like, mande yon fanmi, yon zanmi, yon pwòch, yon kamarad fè menm bagay la avèw, abòne, kòmante, like, pataje. Se sèl mwayen ou kapab sipòte nou. Janm souvan dil, yon bourik ki chaje tankou Legba pa gen tan pou kanpe nan wout pou senti li pa kase, rapid, djakout nou plen tankou Lapoloy, nou pa genyen pou nou pèdi tan. Juste avan nou vini avèk sa bandi yo ap fè, ebyen kite m pale w de yon bèl fèt ke yo te prevwa òganize nan Little Haiti, sa vle di kote yo rele Ti Ayiti nan Etazini an, ebyen yonn nan moun ki t ap la se ta Sweet Micky. Ebyen gen gwo leve kanpe ki fèt, yo bòykote pwogram nan nan men Sweet Micky. Mateli pa jwe. Se sa m souvan di nou mesye, manje kòb pèp la, nou pap janm dòmi, nou pap janm anpè vre mesye. Kòm atis m renmen w anpil men m pa ka al joui moman sa yo, m pa ka al danse vrèman paske Ayiti gen anpil san k ap koule la e w se yonn nan moun oubyen prensipal moun Ki konplis nan legalize zam, nan legalize bandi. Menm jan m tou m pap janm padone Jean Bertrand Aristide ki fè la Saline sa la Saline ye a, ki fè Cité Soleil sa Cité Soleil ye a. Kèlke pa, se Jean Bertrand Aristide ki te kòmanse pouri geto yo ki koz Ayiti vin kote l ye la. Preval li menm, avèk demantèlman li te kòmanse fè a, te kòmanse bay ti rezilta. Men, m pa p janm dedwane ke Preval se t on vagabon tou. Hein? Nou tout dakò sou sa. E pou sa yo pa vle wè m. Mwen menm, m pa p wè blan pou m di l ble. M pa p wè ble tou pou m di l jòn. Jan m wè bagay la, e konsa m ap di l. Nou pral tande ki pwendvi m pral gen nan emisyon an vizavi avèk jounalis sa a ki te nan, m kapab di, ekip kominikasyon Jenèf la. Medam, mesye, fò m di nou. Depi avanyè, pou m respekte prensip 3 se a ki se klè konsi konpri a, ebyen depi 18 me a, m ap di nou ke yon peta pa tire Hum nan peny. Kesyon ap poze tèt ou, piske lapolis te di l deloje nèg yo, èske se rezilta lapolis? M ap di w detwonpe w zanmi. Anpil moun ke polisye yo di yo touye nan kan Vitelòm nan, se inosan wi. Uhmm depi ou lèd ou mouri wi Men se pa sa non k fè bal pa chante Ou bezwen konn poukisa ou konn pap ka di w poukisa Men poukisa ki fè bal pa chante depi avan yè Nou genyen bout janjan Bout vjanjan se nèg yo mechan mesye wè nèg a mikwo an Ayiti mesye Sonje mèt Moren te nan radyo Zenith lè y arete Bout Janjan, li fè konnen ke se paske Martine Moïse t al rankontre avèk Bout Janjan epi Bout Janjan kouche Martine Moïse. Bout Janjan se te menaj Martine Moïse. Mesye epi nan y ap di Jovenel te kriminèl mesye. Si Jovenel te kriminèl gen bagay nèg isi di mesye. Si Jovenel t Aristide mesye gen bagay nèg isi di, nèg an Ayiti di mesye. Ou kwè nèg sa yo t ap ka viv? Bon sitwayen rete nan mikwo radyo pou l di e paske bout jan y an te menaj e Martine Moïse li kouche Martine Moïse e pi Jovenel konnen se pou sa y arete l. Mèt Moreau ou te serye? Bon nan moman an Renois te fou men kounye a la w ap tande m la. Mèt Morin èske w te serye lè w te fè deklarasyon sa? E pi gen anpil tèt vid ki pran wi Mèt Morin di l se vre. Se fò n pa fè sa. Ann tounen kote n te ye. Men selon tout enfòmasyon, selon tout ankèt m t al mennen, m jwenn se paske Bodiah Jean te trayi Jovenel Moïse avèk Martine Moïse. Kòman l te trayi yo? Yo te ba l yon bokit katouch avèk kòb pou l pa t kite manifestasyon rasanble. Lasalin, e misye te pran kòb la, li te pran katouch lan, men, n ap sonje, hum, pandan yo t al kòmemore lamò, m p ap di lavi non, lamò e Jean-Jacques Dessalines, nan moniman l genyen anba a, ebyen Bout Janjan itilize menm katouch sa yo, yo te ba li pou goumen kont opozisyon an, ebyen l te tire dèyè yo jiskaske. Ou genyen Jovenel Moïse ki ta pral kouri sove poul kite PM Henry Céant a lepòk. Bagay sa te fè anpil polemik. Epi ou wè Mèt Morin te di w se paske l te kouche Martine Moïse. Mesye nèg isi. Ok, ebyen fò m di nou bout Jean Jean sa a m sot ap pale nou de li a la. Ebyen depi nan penitansye nasyonal li rele Vitelòm li fè konnen ke manman l abite nan Pènye e manman l bezwen yon ti silans li mete nèg yo an defi pou yo menm peton peta. Nou tande bout janjan. Epi ou tande nèg ap di w lapolis fè sispens. Wi, m konnen lapolis ap sekwe kò l. Wi, Frantz Elbe ap travay. Men mesye pa pran frem ki pa pou nou. Nou konnen se, mwen menm se konsa m ye. Lè nou travay pou respè m ban nou l. Lè nou sou foulay tou, m disrespect nou. Mesye pa pran woulib, pa pran frem sa l pa pou nou, se bout Jean Jacques merite frem nan. An Ayiti se sèl peyi yon prizonye. Pase lòt deyò jan l le. Yonyon li menm, li t ap dirije 400 mawozo, se sa l di k dwe fèt la e li k te konn fèt. Men kounye a la, pou bout janjan nan prizon, se li k ap pase vite lòm lòd, depi w di w on peta men sa k ap rive w! Epi kòm de fèt, yon peta pa tire depi avanyè. Hum! Ayiti, peyi spesyal. John Wesley Amadi, kisa non sa di nou? John Wesley Amadi se yonn pami 2 journaliste ki te moute anlè a pou ta l fè yon repòtaj avèk baz ti makak epi yo te tire lè sa RL te la RL fè bay mistik li l ale ebyen John Wesley Amadi sa hum selon Ayibopost ebyen ke nou menm nou gen nan nou nan koulwa yo tou gen enfòmasyon nou jwenn ou konprann gen enfòmasyon nou te jwenn men afòs ke Gen enfòmasyon nou tap chèche plis toujou nou pat jwenn, gen bagay nou pat ka di, ebyen AyiboPost rive jwenn sa nou potko ka jwenn yo. Ebyen AyiboPost fè konnen ke John Wesley Amady te nan ekip kominikasyon Jenèf an fanmi Alyè Manyenmanyen tout. E gen jounalis entènasyonal ki fè kwè ke, m ap pale de jounalis aletranje, ki fè kwè ke yo konn bezwen antre an kontak avèk Babekyou, avèk Jenèf, se Amadi ki pran kòb nan men yo, epi li fasilite yo konvèsasyon sa a. Hum! Se, se nou menm ki fè pati de jenerasyon konsyant lan, nou menm ki fè pati de medya an liy yo mesye, fò n regilarize wi. Humm Franchman mesye fok gon pase met fet wi Paske Eyy Sa son deriv sa e neg pres tradisyonel yo konn konsa Nou pa pran mes yo a pou nou vini nan media an liy avel non mesye A e pres e tradisyonel yo konn konsa mesye fe respe nou wi Fe respe nou wi mesye Sa se pa mak fabrik Nou menm ki nan medya anliy non. Nou menm ki fè pati de jenerasyon konsyant k ap goumen pou yon lòt Ayiti a non. Antouka, e pa li menm sèl non, gen plizyè toujou wi. Gen plizyè wi. Yo anpil atè a, ou wè ou menm kòm jounalis k ap kritike G9, epi nèg sa a kòm kavalye pòlka ou pa janm konnen. Se sa k rele ou sou bèf w ap pale kwi mal la wi. Hum! Tèt chaje. Lapolis arete 6 endividi nan Kanaran. Kanaran, yon kote. Bon nan moman an yon zòn wouj wi kanaran. Gad mesye. Ki zòn an Ayiti k pa wouj menm? Antouka, lapolis arete 6 endividi sa yo avèk 19 boul sachè mariwana nan men yo. Humm tèt chaje, e biznis k ap fèt. Ou konprann? Mariwana, biznis k ap fèt. Hoo bondye jis kilè di yon mo non krist byen ke se pa ou menm kap vin a pèsòn vin chanje sa pou nou fòk nou fè efò a tou men di yon mo m santi m bouke dèfwa hein lapolis toujou li arete 8 endividi ebyen nan yon zòn ki rele li lavwa 49 zòn sa twouvel anfas antre radyo zenit lan. Ebyen, nan do plas Gwo Wòch ke Rony Colin te fè pandan l te majistra a, ebyen lapolis arete 8 endividi sa yo paske lapolis jwenn yo ta nan vòlè, ebyen lapolis jwenn yo nan vòlè betay. Ebyen, pami 8 endividi sa yo, m ap site kèk non paske ou pa janm konnen, ou ka gen fanmi, ou ka gen zanmi ladan yo, epi ou pa okouran. Gen Nelson Benoz. Zannimo, pami 37 zannimo sa yo, genyen 35 cheval. Nou konprann kounye a, kesyon w ap poze tèt ou, pou ki sa tout cheval sa yo? Men, mete pye w sou tè, ou gen lè pa update, ou pa alamòd ditou, ou pa konnen an Ayiti, gon pratik manje cheval, paske cheval bay anpil san, e ben, sa a se ta yonn nan baz yo wi ki fè ou jwenn tout cheval sa yo. 35 cheval nèg yo vòlon kou! E se nan yon kamyon wi lapolis arete nèg yo ak tout bagay sa yo. Sa vle di 35 cheval, 2 bèf! Nan yon kamyon nèg yo pral likide. Men ki sa k Ayiti a mezanmi? Lè w pa tande sa a nan vòl, ou tande l nan vyòl. Lè w pa tande l nan vyòl, ou tande l nan kidnaping. Lè w pa tande l nan kidnaping, ou tande l nan banditism. Bondye! Ki granmoun Ayiti te joure? Eske Lafrans son granmoun? Paske n pran endepandans nou an, eske Lafrans tou modi nou? Eske n son timoun Lafrans son granmoun nou derespekte l li modi nou? Nan manman kiyès pèp Ayisyen konn antre? Poukisa menm se toujou nou menm? Poukisa se toujou nou menm? Kounya nenpòt ti jèn ki bò kote w ou pè pale. Humm talè la wal pale jenèf mal talè w mouri kounya la wal pale 400 mawozo mal 5 minit pa pase w mouri kounya wal pale chen mechan mal 2 minit pa pase w mouri wal pale izo mal humm ou mouri pi rèd ti lapli se pa pale. Bon, finalman, kisa pou n fè nan peyi sa, hein? Kounye a, kòm jèn gason, ou rankontre yon jèn fanm, menm si ou wè l te bèl, ou anvi rive sou li, anvi kwafe l, ou pa kapab non. Ou pa kapab non, zanmi m. Se madan Izo wi, se madan Ti Lapli wi, madan Babekyou wi. Kounye a, jèn fanm, pou l santi l fyè, sa kon bandi pou l renmen wi, se pa lòm kiltive l ap chèche non. L ap chèche atoufè. L ap chèche yon bandi! Lè l konnen yo kidnape yon fanmi l, l ap ka fè yon kout fil pou di, Sa se fanmi m, libere l pou mwen silvouplè. Li oblije antre nan gang pou l ka gen bous nan kidnaping an Ayiti. Nou konprann? Li oblije antre nan gang wi pou l ka gen demi bous oubyen bous nan kidnaping an Ayiti. Lè yo pran yon fanmi l pou l ka fè yon kout fil. Izo, gade non cheri kòman w ye mon amour. Nou fè yon ti dezòd wi, nou pran yon kouzen m, li pa gen yon goud non, kòman nou ka lage l? Bon, ban m desann m al chèche l. Kèt mesye. E anpil nan ou oblije asepte. Paske si yo. Si chèf gang lan koze avè w ou pa asèp. Hum. Ou pa asepte ou konn sa k ap rive w l ap kidnape w e tout baz la pral pase sou ou. Ebyen kounye a jèn fanm nan pa vle tout baz la pase sou li, li oblije asèpte remak chèf gang lan. Konsa s on sèl nèg k ap ka pase sou li se chèf gang lan. Nou tande? Nou tande kisa jenn fanm yo ap pase an Ayiti? Jenn gason, enben nan kan an Vitelòm nan, depi se nan fyèf misye w abite, epi li envite w antre nan gang li an, ou pa antre, e zòn nan w a bay pitanm. Ou pa antre, e zòn nan w ap bay, e tande w ap tande gen pènye. Nan televizyon w ap wè pènye, men w pap ka viv pènye. Men Ayiti a. Humm. Yo rele m US. Media rele Odit oubyen machann enfòmasyon. Abòne, kòmante, layike, pataje, mande yon fanmi, yon zanmi fè menm bagay avè w. N ap kwaze talè pou yon lòt emisyon. Men, humm, bagay yo tris.